Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon kòman bagay yo ye sou belèr kòman bagay yo ye nan krache dife kòman bagay yo ye nan vilaj de dye ebyen eh gen dosye wi la gen video kriyèl atè a kote ke nèg bèlè yo fon fonse la sou krache dife yo pran rich kad. Ebyen nan video sa ke anpil moun pral gade, video ki kòmanse viral sur les réseaux, ebyen fòm di nou ke e wap wè yon video wap wè premye bagay wap wè se ke yo mete yon manchèt moun ki rete andeyò nèt rele sa Meliasin. Yo mete yon Meliasin sou fon. Solda a epi se komsi yap file meliasin nan. Lè nèg yo fin file meliasin sa a, yap pale wi nan video a nan pral fè w tande kote yap pale an. Yo fè yon sòt doperasyon pou kapab retire yon grenn bal sou yon moun ki mouri. Yo retire grenn bal yo. Apre sa lè nèg yo fin file manchèt yo. Nèg yo aji kout manchèt. Anba gagann sòlda sa a yo pran pou baz krache dife. Videyo a m di nou li kriyèl anpil. Kounye a kisa k pase? E kisa ki pouse pote boure sa a ki fèt onivo de. Crache du feu entre nèg Bel-Air e nèg Crache du feu. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, gen anpil nan enfòmasyon sa yo ke m ap pwofite mete o kondisyonèl. Premye bagay la se ke e genyen yon enfòmasyon ki di ke Kempès ta gen yon bal ki rifle li bò kou. Kempès desann nan vilaj, l al repoze li anpe, epi l al pran ti swen tou. Kounye a pandan li anba a, genyen yon jwè nèg yo plase nan blòk Bèlè la. Yo met misye chèf yon kote. Men misye se ta yon nèg nan vilaj. Pandan misye vin enstale kote sila a. Gen enfòmasyon ki rive jwenn nèg krache dife yo, kòm kwa se mesye la li pa tèlman konnen zòn nan, donk se posib nou ta kapab pran jwè sa. Sa s on manje ki tou kuit. Epi dan la sware, nèg krache dife yo pote boure, yo rive vre, yo pral pran misye. Lè nèg yo rive yo fon poste nan zòn nan, Jwè sa a li menm ki sòti k pral pipi l di mesye n ap ban m sekirite. Epi lè w gade se enmi ki anvayi e se enmi an ki te vin bay misye sekirite. A non, enmi an te vin pran misye de preferans. Yo pran misye, yo ale avèk li. Enfòmasyon rive jwenn nou ke yo boule misye vivan. Kounye a la a. Nèg Belair e Vilaj, nèg sa yo revòlte. Yo fache. Nèg yo pote boure bosalman sou Crache du Feu. E se la a pral genyen 2 sòlda m ta kapab di nèg yo vini avèk yo. Nèg yo ap fè lòbèy. Gen youn vizaj li kraze nèt. M pa konn si se li Krichkad la. Epi gon dezyèm kote y ap fè. m ta kapab di, pil lòbèy sa yo sou kadav la. An n tande kòman mesye yo t ap pale nan videyo sila a. Video a disponible nou kapab rele ou byen ekri nou nou menm pou nou voye video sa a ba ou. Bon bref, kisa ki kapab pase? Ha wè, di tèt ou sa. Kisa k ka pase? Sa k ka pase a se ke se moun Bèlèk pou veye kò yo. Se moun Bèlèk pou veye kò yo paske a chak fwa gen pote boure, se toujou yo menm ki viktim. Konprann? Se sa k fè n ap mande moun Belè pou yo pran anpil prekosyon. Paske pou sa k te pase deja, jounen jodi a la, si ta gen yon lòbèy ki vin pase ankò, nou ta kapab di, ebyen bagay la pap bon menm menm menm menm pou moun Belè. Bagay la pap bon ditou pou moun anlè sa. Kounye a sa pou nou konprann, se ke pito se te batay ant gang a gang ki te gen nan peyi an. Pa egzanp, gon seri de zòn ou ta di moun pa rete ladan yo, epi a chak fwa gen de twa gang la kap twoke kòn yo, pa egzanp Bèlè la, pa ta genyen moun nan popilasyon sivil lan ki abite la. Lè w pran zòn Vilaj la pa ta gen moun nan popilasyon sivil lan ki abite la. Krache dife la menm choz. Ba Dèlma la menm choz. Epi yon bon maten la nèg yo deklannche gè yo, batay, degaje non pou n batay. Epi nou batay, youn kraze lòt, epi lapolis li menm, li ta mache pran rès la? Non. Sorry, lapolis pap kapab paske lapolis yo ba l misyon pou li pwoteje e sèvi tout moun. Konprann byen wi. Pwoteje e sèvi tout moun. Gen menm denonsyasyon k ap fèt o sen de lapolis de nèg la ki pa fin twò dakò paske lè yo nan operasyon y ap mache sou bandi epi yo di yo fè bak. Konprann byen wi sa map di nou an. Donk sa vle di ke moun ki rete nan zòn ki gen konfli ame yo, fòk yo trè veyatif. Imedyatman nou wè bagay la sòti pou li baskile, veye kò nou. Obyen retire kò nou paske imaj mwen sot wè yo la a de Belè. M pa ta swete yon lòt imaj konsa ankò. Si gon lòt imaj konsa ki kapab vin jwenn nou de Belè. Aparaman bè sè la fen. Ba weyy sè la fen. Paske e dan dènye video. Alo avan dènye video ke mwen te poste. E kap moutre nou bò katedral. Ansyen katedral. Nouvo katedral. Tout an ba la vil. Lè sa anpil moun kap poze tèt yo kestyon pou yo di. Mezanmi eske se an ba la vil m konnen an. Rue Macajou. Rue des miracles. Bò katedral. Ansyen katedral. Tout kote sa yo bon madan kolo. Se la m te konnen an wi. Se la w te konnen an. Sa vle di, peyi a fini, ti sa k rete la yo m ta kapab di ti nich sal ki rete a y ap fè gè sou li toujou. Eske nou konprann? Gè pou kestyon tèritwa. Gè pou youn touye lòt. Men gè o final se popilasyon an ki li menm toujou plis viktim. Si nou fè yon kout tèt la nan depatman Latibonit fò n di ke gen yon gwo bandi ki tonbe nan echanj de tir ak yon lòt gwoup ame maten vandredi 7 avril la. Sa pase nan Monwi Boulé se youn nan bandi ki te nan prizon Senmak. Misye libere e li t ap bay pwoblèm anpil nan zòn nan. Donk misye bwè dlo bouch li vè 8 è nan maten. Kadav la nan lari, jij depè poko menm vin fè konsta pou ta kapab pèmèt yo pran kò sitwayen sila. Ben wi depi w bat kò w, depi w ap bat kò w. Wap bay popilasyon an pwoblèm, wap mete dòmi nan je anpil moun serye, gon bon lè yap mete dòmi nan jew tou. Se konsa bagay la ye. Nou pral fon toune. Tounen n tounen nou pral fon chita sou kestyon e batay nan jwanis. A kokorat san ras yo kòmanse jwenn ba wi. Paske apre nèg yo te fin fè lòbèy nan bann nan. Yo pran nèg nan bann rara yo boule yo, yo touye yo. Padon, yo touye yo. Yo koupe tèt penpo yal avèk li. Gan pil nèg krelem ki di arèl pral gen lòbèy. Efektivman kòmanse gen lòbèy. Nap tounen tout alè. An touka mèsi la fami kòm toujou. Un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di an.